Batay ap di la Nou pa ka batay menm A mwen a e bouch wap bay vò la mwen Nou pa ka batay Bon bon fè n kouri Sot te vin an karavan fè n kouri Mickley li menm li mèt pale Granmoun sanwont lan li menm li mèt pale Li mèt pale e min. Jefo e mwen pat bezwen touye w e Jefo. Tande min, e mwen pat bezwen touye w e min. Ou konn sa trè byen e min. Tande, Ady menm te toujou konn ap jwe w nan sans min pase n pat konn fè mabi min. Tande, wap pale tenten wap di bagay wap vin montre n batay. A m te bon, m te bezwen plase, si n te bezwen plase bon n te gen bal nou te gen zam nou te bezwen plase. Bon m te gentan moute jis anlè, m te bezwen plase. Ki bezwen plase sa m fè Mayiani. Moman kote m ye map manyen kòb map fè kòb m bezwen plase sa m te vin vin te vin vin fè Mayiani. Sa di m te sot regle bagay mwen nèg mwen nèg karavan vin fè kaka yo te gentan ap met tèt ansanm avè w yo ap fè kaka moutre yo gen granmoun nan kay la epitou n poze tèt frèt wap di nan nap ap di yo yo pran moun sou bato nou konn nou gen nou nan pami nou la gen reken sa nou al fè sou lanmè tande men e map chat non nou tande men wap di ti grapyè ti sesi ti selòt bro al dòmi mawozo. Nèg ki bò kote w kap di w, di yo pale tou. Di pa kanpe ap zòzòt e lele, di yo pale tou. Ou wè inosan n touye? Bon m ki mafya n touye? Nou pa tou yon grenn mafya mwen non. Bann mawozo, bon gen djab, bon n gen djab nou gen po nou n ka goumen. Ap pale de bagay sesi se lòt bon bagay batay. Eee, konn nan bann mawozo. Ebe tande frè e foto sa ba ou menm tande menm kote gentan genl poum fè w konnen m la kòm nou di m mouri m la tande m toujou la tande e ti sanzave k rele mikmik lan li menm e nimewo l m pa genyen tou wi tande di mikmik m la e ou mèt ba l nimewo sa di nimewo bebe tande di l e nimewo bebe tande. Bon nap kraze kò nou nap di n touye bebe n sesi kòm m te gentan wè m te gentan sou menm avèk nou tou m te pat janm moute anlè ankò a di m te gentan wè bagay trèt nou n tap regle e bagay trèt nou n tap regle a di pou timoun mayani ap goumen anèk karavan nou menm mikmik moute bò kote w mikmik al fè plan avè w kounye a menm poutèt poutèt patnè poutèt e e e e tony pa vle kanpe goumen avè nou kounye a n al anba n al boule kay moun n al fè dezòd anba paske sa nap jere a jere l byen tande gen brenn tou pou n jere sa nap jere a tande. E pa bliye otorite yo fon sèl avèk gang yo. Pa bliye ti lapli e kris la se kris la se gang pouvwa. Donk e. Sa pa etone nou pou sa ministè enteryè ye. E fò nou rekonèt tou, aktyèl minis enteryè a, li enplike nan yon kidnaping, nan yon pastè. Enben, kisa yo fè? E jounen jodi a, se li menm ki fè lepon pou pouvwa avèk Jenèf e alye. E li kontinye ap alimante yo. Men peyi ke w genyen an. Jouska prezan enteryè pa di anyen sou ka sa a. Bon, ekout, yo di an soudin, an koulis, anba, paske y ap fè presyon sou lapolis pou libere moun yo. Men ou te konn kò sa a? Eske m wè yo gen mayo, inifòm? Non, non an te egziste, men nou pa t janm konnen ki si l te fonksyonèl. Men sa yo fè, s on kò atache, ou wè nèg yo, mesye yo, yo gen mayo avèk badj. Donk sa vle di, avèk zam nan men yo, Lè kounye a y ap antre nan ensekirite, y ap rete moun epi yo parèt epi yo friz moun yo. De tout fason, se sèl lapolis ki kapab bay eksplikasyon poukisa machin sa te gen alèt sou li. Men lapolis genyen sifizamman eleman nan men yo pou yo moute yon bon dosye e nou lanse yon pinga bay lapolis jidisyè pa pran nan presyon, kontinye fè travay nou, popilasyon an peye yo pou fè travay. Moun si se atache e ke lapolis arete nan yon machin ki te gen yon alèt sou li. Se lapolis ki pou eksplike poukisa machin nan te gen alèt sou li, paske nan moman ke n ap pale a la, lapolis jidisyè ap odisyone moun yo, e fòk nou kite lapolis sa fè travay li avèk serenite. Men sa nou kapab di, 6 moun sa yo. Ladan yo genyen kòdonatè sim nan ladan li e kote ke misye di li la depi 2018 e nan 6 moun yo gen 3 ladan yo ki e nan nan sim nan depi 2018 e gen 3 ki ki la depi anviwon 5 a 6 mwa. Yo gen biwo nan ministè enteryè. e nan uityèm etaj nan ministè enteryè e yo di nou e se ministr e dènye ministr e enteryè sou e Jovenel la se li menm ki te reaktive e sim nan e li te genyen minis la te gen yon biwo nan uityèm etaj la tou e avèk ekip ki vin monte la e ekip ki nan ministè enteryè a. Enben, yo di ke yo menm yo an kontak avèk 2 manb kabinè minis lan. Lè la lapolis, alò lè y ap travay avèk yo, e yo di yo anviwon yon senkantèn ki ap fè va e vyen nan biwo sa a, e yo genyen 2 lòt moun ki sou tèren an. Nan 6 moun sa yo, genyen 3 ladan yo ki se manm gang Krisla, e Lòt yo y ap travay. E lapolis jwenn plizyè zam nan machin yo. Ladan zam sa yo te gen yon zam ki se AK 15 daprè sa m konprann e tout lòt zam yo enben. Ni ni gwo zam sa a tou, pa gen youn ki anrejistre sou sou ni Ministè Enteryè, sou ni okin enstitisyon, ni nan moun ki la yo. Gon sèl zam la nan nan zam sa yo ki te anrejistre sou yon non yon lòt moun, men moun sa a pa t nan machin nan. Donk, kidonk, pou nou menm, se de moun ki gen zam fann fwa nan men yo. e ki ap alimante ensekirite deta ke w genyen jounen jodi a e anndan peyi a. Pa bliye ke ensekirite ke w genyen la a, se yon kontribisyon, se yon koneksyon ki an n ta di sa, e se yon ensekirite pou nou menm ki se yon konstriksyon e politik. Sa vle di, se otorite sou pouvwa yo depi 2011, 2011 pou rive jounen jodi a k ap konstwi ensekirite sa a nan lè yo achte zam avèk ekipman pou lapolis la yo itilize yo pou gang yo e kounyela a an 2000 sòti 2017 pou rive jounen jodi a Ou jwenn leta a menm ki bay gang yo zam avèk minisyon, yo kontinye ap fè sa. Zam yo rantre nan pò yo, nan fwontyè yo e ayewopò yo pou alimante ensekirite a. E pa gen oken, ou pa kapab rezoud pwoblèm ensekirite a si w pa rezoud pwoblèm politik ki gen anndan peyi a. Ensekirite a p ap rezoud si yo pa rezoud pwoblèm gouvènans lan. Sa vle di kisa? Ou gen otorite ki nan leta, y ap jwi privilèj ki lye avèk fonksyon yo e y ap yo kounye a yo rantre nan banalize lavi moun nan fè alyans avèk gang pou teworize popilasyon an pou e kidnape e touye moun e masakre moun jodi a moun pa ka viv an ayiti pa gen lavi an ayiti klas mwayèn nan pa egziste li disparèt e peyi a pa gen travay Anpil men se tout peyi anpil moun pou se anpil peyi se se tout peyi se konsa gen de moun yo viv de pwòp biznis pa yo de pwòp antrepriz pa yo men jodi an ki kote ki moun nan kwadèboukè nan matisan nan kafou anba lavil la e dèlma nenpòt kote ki gen yon antrepriz ki e kapab fonksyone jounen jodi a. W ap wè majorite e ti magazen, ti aktivite moun kon te genyen ki pèmèt ke yo te e e e viv yo fèmen yo akoz ensekirite deta sa a.